Ok. Non, pa gen pwoblèm, ou ka vini. Non, okontrè, nou byen bezwen yon sèvant la. Men, kòm si e kouzin mwen w ye, ou konprann mwen, m pi kontan toujou. Nou pa nan bezwen sèvant, ou konprann mwen. M mèt vini, cheri, kay la ap nan men w. Enfitou m pa gen tan tou, konprann? Dakò, dakò. Kilè w ap vini la? Ohh enbyen ok pa bliye di tonton m pote ti bèf la pou mwen Dakò. Peyi sa yon peyi pwoblèm li wi frè menm yon ti sak siman ou pa ka achte menm fèy tòl ou pa ka achte non frè. Raz m pap baw manti pwoblèm tout kote men fòn rive kanmenm ah. Bon ti jèn ap grandi frèm wap janm ka fè kay nan peyi sa frè. Kounya m reyalize yon bagay dola ameriken vann 14 dola. Bon bagay peyi nou an yon peyi tèt chaje ou pa wè kounya ayiti diri ti diri kouman menm yap vin avèl